Meri Pòtoprens lan ap bay pou kanaval Pòtoprens lan. Natirèlman, pa bliye tèm kanaval la ane sa a, menm jan n te anonse l nan lòt près yo, tèm kanaval la se rekonsilyasyon pou lapè. Paske nou menm nou estime ke peyi sa a bezwen lapè. Se nan sans sa a nou te travay sou tèm Epi nou soti a rekonsilyasyon pou lapè. Nouvote ki genyen nan kanaval la ane a, genyen olye ke nou fè kanaval la nan aswè, n ap fè l nan aprèmidi. Byen antandi gen lòt mè yo ap avanse, direktè atistik yo ap vini. Men fò n di w ke kanaval la n ap fè l nan maten. Paske nou te estime gen anpil kote ki fè evenman nan maten e yo toujou reyisi. Pa egzanp, gen anpil timoun, gen anpil katye, natirèlman nou menm nou estime ke yo pa konnen ki sa Tchaloska a, gen yon seri de ene ki konn genyen nan Karnaval, moun yo, yo pa konnen yo. Se nan sans sa nou menm ane a nou deside nou di ke nou nou n ap fè kanaval la nan maten. Premyèman pou plis moun kapab wè ansanm de sekans ke nou pral prezante yo, ansanm daktivite kiltirèl ke nou pral fè yo e pèmèt ke yon pakèt bann jèn fè konesans a yon seri de pèsonaj nan kreyasyon ke nou pral fè yo. N ap tou anonse, n ap di tout moun yo, yo te mèt pare kò yo, yo pral genyen yon yon bèl spektakl, yon bèl spektakl, yon spektakl kote ke Mesye Erol Josué, nou menm ki la a, nou prepare ki a la hauteur de popilasyon ayisyèn nan. Kanaval sa nou pral fè a lap gen tout bagay yo ladann. Pa egzanp tout sa nou konn gade nan kanaval ap gen tout pa egzanp ap gen cha alegorik yo, ap gen bwat a mizik yo nòmalman, ap gen defile atistik, alò m nan ò òdonansman an, ap gen defile atistik, ap genyen cha alegorik yo tou, epi ap genyen wa, rèn, men ki ap adapte, alò tout. kostim yo, tout sa n pral fè yo, nòmalman lè w prepare yon spektak nan aswè li gen tip dekleraj pa l, li gen tip de pèsonaj pa l, lè se nan maten se menm jan avèk kostim yo gon jan pou fè l. Tout dizaynè yo avize, achitèk yo avize, fò nou di w ke nou fen prè nan zafè kanaval la. Ane sa a, n ap gen yon kanaval k ap gen 16 rèn ladan l. Alò, lè n di rèn nan, rèn avèk wa, natirèlman sa fè sèn, 16. Epi, n ap genyen 3 cha alegorik. N ap genyen 7 sekans ladan l. Enstitisyon ki pral patisipe nan sekans sa yo, nou gen Teyat Nasyonal, nou gen 21 Nanchon, nou gen CIAD, CIAD ki se Compagnie Internationale d'Art Dramatique, nou gen BNE, epi nou gen Guerda, nou gen Johanne Phanor, nou gen Jibo paske nòmalman si w ap fè kanaval andikape yo tou fò yo. Fò yo ladanl, fò yo prezan epi nou gen Anar. Men pa bliye nan òdonansman yo nou toujou genyen lapolis, pwoteksyon sivil e otre. Alòs, m panse ke deja nou kapab di nou fen prè pou zafè kanaval la. E sa ankò nan 7 sekans sa a nap genyen yo, gen sekans ki pral pale de ensekirite a, Sa vle di ki motivasyon n ap fè pou nou konbat ensekirite sa tou. Paske ensekirite a li pa yon bagay lapolis sèlman, li pa yon bagay lapolis sèlman, li konsène, li konsène tout moun. N ap di majistra a byenveni nòmalman ki pral pale de vil la li menm. Epi nou genyen, nou genyen anpil. Artisan ki pral patisipe nan zafè kanaval la paske papye mache yo nap itilize yo anpil nan dekòde ri yo. M panse ke nap gon kanaval kote ke nap prepare yon spektak kote ke tout moun pral satisfè ladann. E nou kapab di ke se yon defile kap gen prè de 1500 jèn ladann kap sòti tout kote. k ap sòti nan ti bwa, nan ravin, Petyon vil, lòt kote, tout kote nèt. Paske nan ansanm de koregrafi n ap prepare yo, nou wè gen anpil jèn ki vin enskri pou zafè sekans sa yo. Se nan sans sa a, nou menm, nou di ke zafè rekonsilyasyon an se pa yon bagay yon moun. Lapè a, li konsène tout moun. Se nan sans sa nou menm nou travay sou tèm nan. Sou zafè djaz la, nou gen Atròs ki pral pale nou de li. Zafè lojistik la, nou gen Leconte ki responsab lojistik. Men antretan, m pral pase nou Mè la, li menm ki fèt vini, ki pral pale nou de. li menm poukisa chwa tèm nan e anplis se toujou menm komite a dayè se maire la ki ta sipoze fè prezantasyon komite a. Panse m gentan midi deja pase nou te gen yon randevou 11 è m panse m pa yon gwo reta e map ekskize nou de reta a se paske nou gen yon ti fi ki pran sou zòn petyonvil la lè majistra a te rele m m te oblije al fè yon demach pou li pou m te kapab deplase pote m nan an ijans. ki pou te ka rezoud pwoblèm sa a. Paralèlman, nou konnen kanaval la enpòtan, men travay repo osi plis enpòtan ke sa. Nou te ban nou ti reta. Jodi a, m panse se yon jou enpòtan li ye pou komite kanaval la avèk tout meri a, paske li te enpòtan tou pou nou te prezante travay ke nou genyen an pèspektiv pou kanaval nou genyen ane sa a. Paske ane pase nou te gen yon kanaval ki te fèt dans la soirée, men ane sa a kanaval n ap gen an se yon kanaval k ap fèt dans la matinée. E nou di nou fè kanaval la dans la matinée poukisa nou fè kanaval la? 1, Gen yon rasyonman nan kesyon elektrisite a. Pwoblèm blakawout la fwape e kanavalès la anpil. E aprè tout diskisyon nou genyen avèk responsab edh yo, Yo moutre nou, nwa sou blan, l ap difisil pou yo kenbe yon pwomès yo ta fè nou, sètadi nou y ap kapab ban nou elektrisite pandan tout sware a. Delaetan, nou di aktivite a, nou pa ka kite aktivite a pase inapèsi tou, paske nou p ap janm gen mwayen pou n ta eklere tout pakou yo. Nou di an nou fè chwa kanaval la pou maten pito. E dezyèm konsta ke nou te fè, Avèk DJ yo sòti bò zòn 4 è aprè midi, nou t ap remake genyen anpil adolesan ki nan pakou a. Nou di poukwa pa ke nou pa ta ka eksperimante yon kanaval parèy pou n ta fè kanaval la nan Matan. Gen anpil moun ki jije bon se yon bon eksperyans l ap ye, men gen lòt moun tou ki jije bon tou ke yo fin abitye avèk kanaval la leswa e lè yo pa fè l leswa gen moun ki kapab santi Chadè a twò wo, chwa solèy la twò wo, e nou menm nou ba yo yon referans tou. Chak ane kanaval fèt Ozetazini kòm yon peyi ke yo menm yo renmen pran kon konparezon lè y ap konpare yon bagay an Ayiti. Yo fè debòde, debòde lè maten fèt e nou wè tout moun yo leve y al nan debòde, lè l fè zòn sizè diswa tout moun retounen lakay yo. E se youn nan rezon ki fè kanaval la ap fèt nan maten. Twazyèm aspè ke nou ka pale de kanaval la tou, nou di kanaval la nap toujou kenbe l kòm yon opòtinite pou n kontinye fè pwoksimite ki genyen avèk tout moun kap viv anndan peyi a. Paske jodi a nou nan yon nesesite de dyalòg ki pa janm ka fèt paske se de dyalòg politik, men nou menm nou pwone dyalòg sosyal yo, se youn nan rezon ki fè nou menm nou bay tèm kanaval sa ki di rekonsilyasyon pou lapè. Paske pou fè lapè. avèk tèt ou, pou fè lapè avèk moun, fòk ou kapab asepte chita tande l e se sa w ap gade tou, nou gen anpil ti drapo nan lari a, n ap wè kote yo make, pale avè m, chita avè m, nou tout se Ayisyen, nou soti menm kote, an nou fè wout la ansanm. N ap wè plizyè slogan, men slogan sa yo se pa de slogan politik yo ye, paske konnen Ayisyen an, nan lespri pa l chak sa l wè, li pran l li konvèti l an politik. Men nou plis di slogan sa w se te slogan sosyal pou nou gade kòman nou te kapab rekoud tisi yo ki dechire nan peyi a pandan yon moun de tan. E jodi a, li pa yon sekrè pou pèsòn Ayisyen k ap viv la, n ap travèse yon moman spesyal nan vi nou paske sa n ap gade la yo, m pa kwè ke gen okenn moun ki te konn viv yo deja. Lè n ap gade sekirite, kesyon sekirite a, nou wè se yon bagay ki depase nou nou menm Ayisyen. A yon pwen tèl, nou wè kèlkelanswa responsab k ap pale, se sekou y ap mande avèk entènasyonal la. Pou se la nou menm, nou di pou nou pa rete endiferan, fòk nou pa rete n ap ret tann blan, nou menm etanke Ayisyen gen de bagay ke nou ka fè tou, e nou di zam nou genyen pou nou goumen son yon zam dyalektik, nou p ap mete l sou kote, n ap avanse avèk zam sa a. Nou konnen ki sa l genyen kòm frajilite, chak fwa ke gen yon moun ki fè yon apwòch de dyalòg, w ap wè tout moun di moun sa a se moun sa k ap finanse gang yo oswa moun sa se patizan gang yo. Sa byen domaj, moun ki gen mikwo, moun ki gen ki gen gwo enfliyans sou sosyete yo, yo pa janm pran responsablite pou yo fè yon dekantasyon antre yon moun k ap fè yon sansibilizasyon avèk yon moun k ap sipòte gang. Mwen panse li lè li tan, mesye dam laprès yo ki la ansanm avèk nou, m ap fè, m ap pwofite lanse mesaj sa avè nou, pou nou gade kòman nou kapab pote kole nan sansibilizasyon sa a pou nou wè kòman. Nou te ka retire peyi a nan enpas li ye a. Nou ka fè tout vi nou n ap ret tann blan e si blan an pa vini. Si blan an pa vini, nou gon lapolis, se pa mwen k di l, se direktè lapolis la k di l. Yo pa gen ase de mwayen, yo pa gen ase de materyèl pou yo konbat fenomèn lan. N ap gade e gang yo yo menm, chak jou y ap afiche ki sa yo posede, ki sa yo genyen. Èske tout moun ap leve kouri pou y ale aletranje? E menm lè nou ta chwazi kouri, gen yon gwoup de moun k ap rete kanmenm. Gwoup de moun sa a k ap rete a, mwen di w se pou l pran tèt li a de bwa, pou li afwonte danje sa a k anfas nou an avèk anpil tandrès, anpil dyalòg e anpil soudès. M ap di nou mèsi pou prezans nou la e mwen menm mwen disponib e dispoze. Pou m reponn kesyon n ap reponn poze yo, men sof ke ane sa a m ap mande nou de gras an n pa met bagay la nan yon lèse frape paske anpil fwa laprès vini nan lespri kòm si se yon egzamen l vin pase w pou l kwoke chòt ou. Mwen menm gen kèk kesyon gen lè se nou m ap fè nou dekouvri pou n yo paske gen kesyon k ap fè w moun deja di nou sa m p ap ka reponn. Nou ta di an te pale de alò n ap kontinye avèk Asma fin bay vèsyon pa l la men nou gen Atròs li menm ki pral pale de bwat a mizik yo ki sa t pral genyen kòm animasyon anndan kanaval la. Bonjour tout moun ki deside fè deplasman pou vin sipòte nou maten an pou vin tande nou e sot tande prezidan kanaval la kap pale la avèk anpil atansyon tande majistra a tou kap pale avèk anpil atansyon. E m fè dediksyon ki sa? Nou konn ki sa, petèt anpil moun pa vle aksèpte enpòtans lakilti genyen nan yon sosyete. Si lakilti bese lebra, sa vle di peyi a gen pwoblèm vre. Paske kilti, li gen fason pa l ke l kapab reyaji sou reyalite sosyopolitik la. M panse se youn nan rezon ki fè tout moun nou wè ki sou tab la la, nou pa bese lebra, nou travay chak jou pou n ka pote. Bèl kanaval pou yon kanaval ki nan yon kontèks ase spesyal. E jan Vis Prezidan sot di l la, pou m pale de bwat a mizik yo, ane a nou chwazi egzakteman pou n soti avèk 5 djaz. 5 gwoup nou konnen e ke franchman pa mande pou m bay non yo la paske ofisyèlman nou pa chwazi bay non yo la jounen jodi a. Tou senpleman paske nou poko genyen ofisyèlman oken kontra siyen avè yo, men m panse pandan jounen an medya yo ap jwenn yon nòt, ap jwenn yon sikilè ki soti ki gen rapò avèk non gwoup k ap nan defile a. M panse se 5 gwoup ke nou mikse bagay la, nou pa t prete kont sou yon sèl tandans, nou pase nou wè rasin nan, nou pran rap la, nou pran konpa a ki se mizik pa nou. jis pou n kapab satisfè fanatik yo, jis pou n kapab fè moun k ap viv nan komin Pòtoprens lan plezi. Paske pa bliye, jan prezidan sot di l la, kanaval la se yon kanaval k ap fèt lajounen, se yon sòt dinovasyon li ye, se yon bagay nou deside eksperimante ane a, nou panse ke nan ane k ap vini yo k ap pote anpil fwi. Paske jounen jodi a, majistra fèk sot di l ke nou gen pwoblèm elektrisite. Li t ap difisil pou on òm deta, on responsab, ta chwazi ekspoze popilasyon an nan fènwa sa nou genyen. Byen ke nou konnen ke anpil moun pral entèprete sa nan fason pa yo, men nou konnen franchman ke kanaval la n ap bay, n ap vann on lòt imaj pandan lajounen an, menm jan tout kanaval konn fèt nan tout peyi etranje. Dayè, kote ki pi enpòtan pou mwen menm nan kanaval la, Mwen menm m poko janm asiste l vre, se kote atistik la, kote nou deside vann yon seri de tematik ki gen rapò avèk reyalite sosyo e politik pa nou an ke m panse gran piblik lan pa janm eksplwate vre men m panse ane a medya a pral gen chans pou l ede pèp la eksplwate moman sa yo. Mèsi anpil. Kòmansman kanaval la. Natirèlman, sa vle di pou yo pa bliye menm pandan talè a m te fè yon ti pase tou piti. Pa bliye ke se nan òdonans sa yo sa t toujou konn genyen, men ane sa ap gen kèk ti chanjman puiske se nan maten gen motosiklèt yo e anplis lapolis epi pwoteksyon sivil, mesye moun sante yo. Aprè sa nou pral gen defile atistik la ki se 7 sekans yo. ok ki se 7 sekans nou genyen pou ane sa avèk enstitisyon leta, enstitisyon prive plis operatè kiltirèl yo. Epi nou pral gen defile des bandes à pied. Aprè defile bann a pye yo, nou pral genyen bwat a mizik yo ki se pral gwoup miziko yo. Sa vle di se sa k ap genyen nan kanaval la. Men kanaval pa fèt san lojistik. Tout moun ap poze kesyon e kòman lojistik kanaval la pral ye. Enben nou pral pase w direktè lojistik la ki pral di nou kòman lojistik la pral ye ane a. Mwen remèsye tout manb laprès ki la an jeneral ki deplase so e lojistik ki pral fèt. Ane sa a, nan kanaval 2023 a, li pral anpe diferan paske se pa yon lojistik jan n te konnen l dan le tan pase e avèk cha miziko ansanm avèk cha alegorik yo. Nou gen yon resous zimèn an lojistik ki ase rich kòm etandone nou gen pli de ventan pap fè sa nap fè job sa ki lojistik nan kanaval so nou pral pote yon nouvote paske resous zimèn ke nou genyen yo na pral wè sa sou tout pakou lan nèt sou tout sirkwi an ya pral defile akote ansanm avèk tout 7 sekans atistik lan paske dòdinèman e lojistik lan konn gen lojistik atistik Epi gen lojistik kanaval la menm. Men ane sa a nou fon sèl lojistik k ap defile ansanm avèk tout gwoup degize yo, tout atistik lan nèt. Epi lè pou chè alegorik yo demare, menm lojistik sa a, l ap demare avèk chè alegorik, l ap demare ansanm avèk chè mizik. Piga nou pè mennen timoun nou vin danse nan madigra paske kanaval se kanaval. Pòtoprens se kanaval meri an so nou pa bezwen gen enkyetid nap gen de twalèt tou paske channmas lan li gran lè yon moun gen bezwen lap ka jwenn kote èsè w konprann pou l fè bezwen l nou gon ekip ki detache a sa menm so an un mo lojistik sa se yon gwo lojistik paske nou gen yon package nan yon carnaval kap fèt lajounen ok nou gen plan devakyasyon tou paske si tout fwa ta gen pwoblèm e nou gen plan stratejik nou kote nou konnen gen dimil moun gen venmil moun ki ka pase nan. nan pwen devakyasyon sa yo. So deja map di nou mèsi e randevou an klase avèk kanaval nan dimanch ki ap demare ki rekonsilyasyon pou lapè jan prezidan an sot di l, jan majistra a sot di l, Atros di l la tou, so se nou tout ki pou mete on pyè nan sa kap fèt la la. M remèsye l anpil. Mèsi. Zam nou. Se li n genyen pou n vann. Avèk lakilti gon pakèt bagay ou kapab chanje. Avèk la e lakilti ou kapab mete lapè, lapè, rekonsilyasyon pou pou lapè. Enben talè a m tap pale de 7 sekans pa vre m tap pale de kote artistik kanaval la enben direktè artistik la vini Erol Josué ki pral bay bokou plis de eksplikasyon kòman te kòman sa pral pase e ki kòman kòman kanaval la kòman artistik la pral ye enben se nan sans sa pandan l vini an map tou pase l. Desole pou je pran retard. Efektivman, kanaval 2023 ki chita sou rekonsilyasyon pou lapè atistik la trè enpòtan, kòm nan tout kanaval, paske Ayiti ki sa l gen pou l vann ki pi enpòtan ojoudojodwi se lakilti. Jan Deje Penel sot di, lakilti a se zam, se zouti ki pou ede sosyete sa a sòti nan sa l ye. Ane sa se yon lòt, se yon refleksyon a pati de la kilti an tan de kriz ki jan nou pral wè pou nou montre Ayiti son lòt, yon lòt vizaj. Se souvan yo di Ayiti fòk nou vann Ayiti yon lòt jan men sa se pa vann non se nou menm priz de konsyans a pati de la kilti pou ki pou tanmen rekonsilyasyon pou lapè, rekonsilyasyon avèk kiyès, rekonsilyasyon deja avèk nouzot, avèk nou menm, se apati de la pou nou jwenn lapè a, lapè a kibò ankò, lapè avèk anndan nou dabò, pou l ka rejayi sou tout lòt moun nan sosyete, nan kominote a jis nan tout sosyete a. Se youn nan rezon ki fè nou te reflechi sou 7 sekans, le chiffre 7, pou yon rezon byen detèmine, men 7 sekans ki parlait sous réconciliation, sous la paix, C'est ce sous en même temps, carnaval c'est pas un regard seulement intérieur, mais son regard sur le monde. J'étais avec le militaire, le comité alors son regard sur l'environnement qui se dégrade dans le monde entier, qui sont sujets qui gardent nous tous. Nous avons des problèmes d'insécurité, nous avons des problèmes sociaux, nous avons des problèmes économiques, mais ce n'est pas nous-mêmes seulement. C'est pour excuse pour nous ça, mais ce n'est pas nous-mêmes seulement. Alors le regard, c'est sur le monde, Rega sou kesyonman, nou kapab di, tout le konfli antropolojik dan se peyi, se sa sèt sekans yo pral di, le konfli de valè ki genyen an menm tan nan peyi Dayiti a e patou, sèt sekans yo ou tout kanaval la se sou sa nou reflechi, sou rechofman klimatik, sou pwoblèm anviwònmantal nou genyen, pwoblèm moun, mounite nou genyen, atravè kijan avèk alegorikman nou pran twa jou oswa nou pran 1 mwa pou nou sòti, pou nou. Itilize kanaval la kòm egzitwa pou nou kapab panse, pou nou kapab bay tèt nou sa yo rele yon moman de repi, pou nou kapab di kijan nou pral antame aprè Mèkredi Mès Sent lan yon lòt Ayiti ki pe toujou etone lemond. Men an menm tan li se yon moman degzitwa, men li se yon moman kote ti machann, kote artizan yo pral. Fon ti kòb. Moun ki konn fè panye, moun ki konn fè chapo, koutirye yo, dizayner yo, kwafè, makiyè, tout dansè, chantè, djazz yo, tout moun yo ki enplike nan kanaval, jèn moun ki pral itilize kòm rèn ak wa, moun ki pral travay nan kesyon teknik lan yo, tout sa yo se yon repi pou. Men pou may pou mindset ou pou moral la men an menm tan son moman kote chak grenn moun ki pral ki enplike nan kanaval la de prè ou de lwen pral rantre ti kòb nan pòch yo paske kanaval la se pa annik depanse kòb fè kanaval jis pou le plezi men an menm tan son moman kote lajan kapab sikile dan lè ko dan lè kominote, dan lè katye. E a apati de l'artistique, katye ki toujou fè kanaval, ki fè mas yo, katye ki fè payèt yo, katye ki travay sou atizan ou atelye ki travay sou fè dekoupe, a achitèk yo, tout moun, artistique la bay on moman, on mwayen kote nou pral devlope. Sa yo rele art en temps de crise la, men kijan nou menm nou wè l? Li son moman, yon fòm de manifestasyon kiltirèl kote atis yo tou pral kreye, pral kreye, pral penn kisa k ap pase anndan yo, sa yo veki nan lè, nan lè katye, dan peyi a an jeneral. Alò 7 sekans sa yo se 7 sekans ki pral, k ap rakonte. Se koregrafi ki pran pou sa. Kanpe sou kote, gade espektak la sou kote, pa travèse nan mitan timoun yo paske yo pral egzekite nan lari a. Epi ou menm, ou sot kote ou soti avèk sachè dlo w, oudiwens w ap vann dlo, ou pase nan mitan yo. Se. Enben, se yon lòt sèn ankò li ye. Jounalis la se kòmsi yo te fè pati de sèn oubyen de mizan sèn ke nou menm nou te prepare a. Silvouplè nap mande nap priye popilasyon an gras nap priye jou jounalis yo an gras nap priye lòt moun yo an gras lè nòmalman ou wè gon koregrafi oubyen gon bagay kap fèt son bagay ki prepare kanaval An kitel non kitel non. Chak ane se menm deba yo. Eske yo pa ta sipoze pran tèl kò pou yo fè tèl bagay avèl. Men m panse tou, chak ane gen yon bidjè yo fè pou peyi a. Yo prevwa tout bagay lan bidjè a. Yo prevwa chak kòb ki sa l pral fè. M ba w garanti, ane pase nou te mande poukisa k fè yo mete kòb lan kanaval, poukisa k fè nou pral fè kanaval, si yo pa fè kanaval nasyonal nou t ap gen yon pi bèl peyi. Leta tande nou, leta pa fè kanaval nasyonal la. Leta pa envesti lan kanaval la ane pase. Men m wè pa gen anyen k chanje, toujou gen salte yo, toujou gen menm pwoblèm yo. M panse ke nou ka reflechi kesyon sa yon lòt fason. Jodi a, kilti a li menm li la pou l pwòpte peyi a tou. Atravè lakilti nou ka fè nou ka fè pwòpte a. Paske se yon demach li ye. Nou kapab sansibilize moun. Paske jodi a lè w pale de kominikasyon, de kominikasyon vizyèl, ou ka itilize lakilti pou fè kominikasyon vizyèl la, pou sansibilize moun. E m panse se rezon dèt menm nou fè kanaval nan ane sa a, se paske gen de mesaj ke nou bezwen fè pase. Se youn nan koulwa ki pi fasil pou nou fè kominikasyon yo e nou itilize kanaval la pou nou kapab sansibilize moun yo plis e pou nou kapab gade kòman nou kapab genyen yon pi bon peyi demen maten. Talè e Yes. Lè y ap pale de bidjè, mwen m bezwen bay aspè teknik lan, kòm mwen menm m se direktè jeneral. Gen sa yo rele ribrik anndan bidjè a, pa vre Direktè? DG, Gen sa yo rele ribrik. Si m pran kòb kanaval la, m al ramase fatra avè l, se yon detouneman li ye Direktè. Koripsyon. Èske w konn sa? Sa vle di gen kanaval, gen kòb ki pou lopital, gen kòb ki pou sante, gen kòb ki pou kanaval, gen kòb, se konsa sa fèt. Non, se konsa sa fèt. Sa vle di ke m panse ke kanaval la na pa gen anyen pou l wè nan zafè m pral retire kòb sa a pou m fè sante, sante ap retire kòb sa a pou l al nan anviwònman. Fò nou sispann poze kesyon sa yo. Paske se kòm si w gen kay ou la, ou rete lakay ou, ou te konnen fò w manje, fò timoun yo manje. Epi w pran kòb manje sa a, ou al fè yon lòt bagay avè l. Epi timoun nan rete grangou. Ann pa fèl konsa gen se son peyi ko ok peyi a gon bidjè ok merci. Kanaval la ap kòmanse a 10 zè di maten, l ap fini a 6 zè. Ban m redi ankò, Kanaval la ap kòmanse a 10 zè di maten, l ap fini a 6 zè. Pou tèm nan, ban m kite majistra a, li menm l ap ajoute pou nou. Bon e retonbe nou e mikro sa pa bon. Pale pale la non men la menm jan e retonbe ke nou menm nou gen kòm atant aprè kanaval la se jwenn mwayen de kominikasyon avèk lè gwoup ame paske jodi a se yon apwòch ki tout moun pè fè nan peyi a Anpil fwa m fè refleksyon an, m konn fin fè refleksyon an m pataje l avèk yon pakèt moun, tout moun tou ri. Ane pase nou te pran desizyon pou nou te fè yon fowòm sou kesyon ensekirite a. Lè nou pwopoze l avèk tout lòt moun ki nan gouvèneman yo tou, bon, yo te wè li pa nesesè paske yo panse yo t ap gentan rezoud kriz la pa lafòs. Mwen menm, vye eksperyans ke mwen menm mwen genyen, mwen konnen jodi a zam pa ka rezoud pwoblèm ke nou gen Ayiti a. Pi gwo envestisè ayisyen ak peyi a genyen lakounye a se dyaspora a. E jounen jodi a, kòb dyaspora te konn vin envesti ann Ayiti a, li separe l avèk Repiblik Dominikèn. Gen ensekirite nan peyi a, nou pa gen envestisman dirèk etranje ke anpil lòt peyi benefisye de li. Youn nan bagay ki devlope Repiblik Dominikèn se envestisman dirèk etranje. Sa vle di nou pa gen kòb k ap soti deyò. Se kòb Leta. rantre nan taks ok atravè tout dwat yo dge pa egzanp apl pa egzanp se li menm yo itilize pou yo fè bidjè peyi a sa vle di vu ke pa gen ase lajan pou kanaval la ta fèt de manyè grandyoz janl te konn fèt anvan an nou deside fèl de manyè pi grandyoz pou ke moun Bon sou kesyon sekirite a ou konnen nou menm nou genyen lapolis ki la sa se responsablite pal ke nou menm nou an diskisyon ansanm avè yo bò kote pa nou sa nou ka pran kòm mezi nap pran yo men le gwo se nan men lapolis yo ye se yo ki konnen ki efektif yap deplwaye sou pakou a e dezyèmman nou menm nap bare plizyè zòn avèk kontenè pou nou ka pèmèt machin pa antre sou pakou a sa nan fòs materyèl oswa nan Nan plan pa komite kanaval la, se de bagay sèlman ka fèt. Men kesyon aspè sekirite a reyèlman, se lapolis k ap genyen pou li di laprès ki sa li rezève pou dwa jounalis. Eben nou te byen kontan nou la kom pa gen kesyon anko nap di tout moun mèsi men pa bliye kanaval la se 19, 20, 21 fevriye nan lakou channmas nap tann tout moun apati de 10 è nan maten rive 6 è nan aprè midi nap di tout laprès mèsi paske nou fè deplasman an. E mensi nou estime ke près kiltirèl la toujou motive a ansanm daktivite n ap fè yo. Men gen pòt pawòl kanaval la ki gen k ap klotire konferans la.